Yon polisye udmo touye yon timoun nan komin taba pandan li te vin fè paspò pou divès lòt patizan. Avan menm nou rantre nan detay sila, apre komisè Muscadin te fin mete anba kòd endividi ki rele Kendy ansanm avèk madanm ni nan Fondènèg, ebyen frèzesè byeneme, tip sa ki te refize bay komisè a kòd telefòn ni pou fouye telefòn nan pou konnen ki sa k ladan, ebyen komisè a deklare nan yon entèvyou li akòde a Zoom Haïti, ebyen Kendy se yon vrè bandi. Ou pral tande detay yo. Frè se sè byen eme sa kap pase nan pòtay leyogan pa gen bouch pou pale. Mezanmi anpil nan nou sonje pòtay leyogan a lepòk se la nou te konn debake minui dezè di maten pou n manje fritay. Aktyèlman la sa kap pase nan zòn sila a pa gen bouch pou pale. Anpil moun ap poze kesyon eske genyen majistra nan komin pòtoprens? Èske ministè travay egziste nan peyi Dayiti? M pral pèmèt ou gade yon videyo. Rale chèz ou chita, fouko zanmi e fo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou, bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi. Mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa a ki se te? Mwen pral funny mwen wè 2 chemen mwen fè nan tou 2. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pantalon. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen, zèb sou wòch glasi. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse yo, bagay la konplike nan komin Taba. Se nan sant CRLDI, fòk mwen di w, yon polisye ki. Divès moun soti blese. Paran timoun sa a ki soti lakay li rive nan biwo a depi 5 è nan maten yon fason pou ke yo kapab jwenn sèvis. Ebyen malerezman li pa retounen lakay ansanm avèk youn nan timoun sa yo anvi, youn mouri malerezman. Ebyen frèzesè byeneme rale liy depi 7 èdtan. Epi se konsa pou jounen an fini, m pa kache di ou bagay yo konplike. Depi divès tan, frè e sè byeneme, divès sitwayen temwanye, lè ke yo debake nan biwo imigrasyon, moun ki toujou a lorijin divès ensidan regretab, se lapolis nasyonal, ò nou konnen lapolis la, Pou pwoteje ak sèvi, ebyen polisye a debake ansanm avèk gwoup moun ni, li rale zam, li tire gaz lakrimojèn, sa w tande a fè yon pakèt dezòd, yon fason pou l ka pase byen fasil pou rantre andedan an pou l al fè paspò. E menm gen sitwayen ki temwanye, polisye konn rive anndan an, yo rale zam sou ajan imigrasyon, bagay yo ekstrèmeman difisil. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, bagay la konplike, nan komin Pòtoprens. Anpil nan nou sonje Pòtay Leyogàn. Fason nou te konn debake nan zòn sa a, al manje bon jan ti pwason, al pran bon jan ti fritay. Dezè, twazè di maten, toujou gen aktivite. Ebyen frèzesè byeneme, atravè yon videyo ki rive jwenn nou, anpil moun ap poze kesyon, èske genyen majistra nan komin Pòtoprens? Èske genyen Pa gen kote pou moun pase, pa gen kote pou moun pase. Yon pòtay Leyogàn, yon pòtay Leyogàn kote ke yon moun ap leve a minui, m ap leve a minui pou m vin manje dega. Men twotwa, men twotwa, men kòman twotwa a ye. Men, men, men, men, men, men, men, men, men, nou anfas Site Louvèti la. Nou anfas Site Louvèti. Men pòtay Leyogàn, men pòtay Leyogàn mwen t ap pale nou an. Men pòtay Leyogàn mwen t ap pale nou an. Yon pòtay kote ke moun leve a minui pou vin manje bega. Men jounen jodi a men nèg yo kraze pòtay Leyogàn. Men pòtay Leyogàn. Men, men, men site louvèti. Men site louvèti. Men pòtay Leyogàn. Men twotwa. Men twotwa kote pou moun pase a. Kote pou moun pase a men twotwa. Pa gen kote pou moun pase. Se dlo, se tout bagay. Men pòtay Leyogàn m t ap pale nou an. On pòtay Leogàn kote ke m konn leve a minwi m vin manje mega. Men li. Men pòtay Leogàn. Tande? Men li. Men li. Men pòtay Leogàn m t ap pale nou an. Men li. Men li. Men, men pòtay Leogàn. Bèl blokis nan dlo a. Si yon machin an pàn, bèl blokis nan dlo a. Men pòtay Leogàn m t ap pale nou an. Men li. Men li. La a kounye a la, m anfas koridò John. Men li. M anfas koridò John. Men pòtay Leogàn. La kounya la, la kounya la, map desann, map desann, pa gen wout, pa gen wout, pa gen wout, sandal mwen kole, sandal mwen kole, sandal mwen kole, pa gen wout, pa gen wout, sandal mwen kole, konprann? Men, men sa se koridò John, sa se, sa se antre koridò John, sa se antre koridò John, men, men, men twotwa, men, men, men kòman moun ap pase sou twotwa, men. Pa gen wout ankò, pa gen wout ankò Men, jodi a la a, nou 11 janvye Men Pòtay Leyogàn pa gen kote pou moun pase Pòtay Leyogàn, men Pòtay Leyogàn Men ni, men ni Bèl blokis maten an la Bèl blokis, bèl blokis maten an la Maten an la bèl blokis. Frèz e sè byeneme nap viv nan peyi kote n konprann ke pi gwo lènmi pèp ayisyen an se leta, se moun k ap dirije nou yo pou m byen di. Se moun ki nan primati, se moun ki nan palè, se moun ki nan palman, se moun ki nan meri yo, se moun ki nan seksyon kominal yo, se moun ki nan ministè lajistis. On dirè yo se pi gwo enmi pèp ayisyen. Pase ke ou pa ka nan yon peyi mesye, pou lapli tonbe. Epi pou w wè yon komin eta sa a. E l ap pase 10, 15, 20, 22 jou konsa. Epi gen yon nonm ki rele majistra k ap touche. Gen yon nonm ki rele minis travay k ap touche. Chak ane pèp ayisyen, bidjè toujou soti. Bidjè a gen tan pou chak komin. Bon te kwè minis travay la nan jou pase yo tap fè kòlè sou moun wi lap travay. Gad eta pòtoprens. Dènyèman map tande divès sitwayen pèp ayisyen ki tap pale nan stasyon m te pran sanm te pran tanm pou m tande yo. Men ala fen m di kèt tout otan nasyon sa nou pa kite ipokrit nou pap soti la pou n rive la. Sitwayen yo ap eksplike, nan peryòd Divalye, kòman sa te ye, kòman yo te konn ap bat moun, kòman yo te konn ap touye moun, lame kraze zo, mesye yo mete, yo mete, yo mete, yo mete, yo mete, si yo te kapab al pran Divalye kote l kouche a pou yo leve l pou yo retouye l ankò, se sa yo t ap fè. Men, pandan yo kritike, kritike, kritike, kritike, kritike, ale, gon bagay yo bliye. M di se sa a ki fè nou pa ka soti la pou n rive la. Mwen bliye tou, nan peryòd Duvalier, yon nèg pa ta ka rale Combelaine pou l ap pise nenpòt kote. Jamè! Ou pa ka rale loulout ou epi w vire dèyè yon machin, ou vire dèyè yon poto elektrik epi w ap pipi. Ou pa ka fè yon bagay konsa. Ou pa ka ap mache nan lari a pou w gen yon fatra pou w ap lage l nenpòt kote, peyi a te pwòp, fò w gen kouraj pou w di sa tou. Pa gen pyès moun ki pafè. Men si moun nan te fè yon bagay ki te bon, jounen jodi a, fò w ka kanpe pou w di men sa l te fè l te bon. E medam matmwazèl e mesye, endividi yo di men men men men, men peyi a te gen sekirite, pat gen yon alèt nivo 4 sou tèt peyi a, pat gen kidnapin, moun te konn sikile. Lè ou tande yon siklòn fin pase nan peyi Dayiti, nan demen maten bonè, lame Dayiti gen tan mobilize, yo a konbelann yo, men longè frèzesè byeneme, ponpye mobilize, ki sa k ap fèt, yo ap netwaye lari a. Men eske gen sa yo nan moman la demokrasi? Non, fok gen kouraj pou di sa mon frè. Fok ou gen kouraj pou kanpe pou di sa. Nan peryòd Duvalier pèp ayisyen pòtay Leyogàn te mwen. Mwen peng tonba tè a, menm si l nan nuit wap wè l, tèlman peyi a te pwòp. Lè w ap pase sou Matisan, se ti pye kokoye w ap gade lanmè a, van lanmè ap bat ou. Lè wikenn, gade nou, touris ap soti tout kote, ap debake sou waf yo. Se te bèl bagay, men fò w sonje sa tou, ki sa k te lakòz sa yo te konn fèt? Ki sa k te konn fè touris te konn antre? Ki sa k te konn fè Ayisyen te gen moso respè devan lòt nasyon? Se paske moun ki te lakay wa, li pat nan griyen dan ansanm avè ou. Nan peryòd Divalye, kote ou te konn tande ou yo arete yon vòlè pou touye vòlè? Ki yès ki ba w dwa touye? Se militè nan zòn nan kap vin pran vòlè a, ou pa gen dwa touye l non. Se mare l remèt li wi. Bon nan periode Duvalier menm zam ou genyen frères et sœurs bien aimé menm katouch ou tire fò di sa w te tire a katouch la wi. Lè yo bay militè yo yon kantite katouch ou pa ka tire l nenpòt kòman. Or jounen jodi a w ap gade lapolis yo nan w antèman wi yon polisye pare yo epi y ap sòti legliz ansanm avèk kadav la tout rale zam yo ta ta ta ta ta. Sa sa vle di? Zafè pou gwoup etranje rantre sou teritwa nenpòt kòman, bagay konsa pa fèt. Ayisyen te mèt rete jous nan tou lele, demen maten fò l jwenn nouvèl pase ou pa ka prezidan yon peyi epi ou pa konnen enfòmasyon sou tout teritwa. Nan tout vil pwovens yo, yo te konekte ak Pòtoprens, fò gen kouraj tou pou di sa. Fò gen kouraj pou di tou, moun te konn desann nan mache Ipolit ansanm avèk rad blan. Machann yo lè yo ap vin vann, frè e sè byeneme, yo leve bonè, lè yo fin koupe rejim bannann nan, yo pase sann dife nan bòk la pou lèt la pa tonbe, e non sèlman sa tou, nan panyen yo, yo mete fèy bannann, yo debake byen pwòp. Moun kwabosal byen pwòp byen nayis. Bèl ti sandal ou nan pye w, tèt ou byen mare, bèl panye w, ou debake paske si l sal moun pap machande l nan men w. Men jounen jodi a se fatra n ap manje. Fò w gen kouraj pou di sa yo tou. Se pa sèlman wè mal moun nan te fè, men fò w gade byen moun nan te fè. Se vre ke ou kapab di non ansanm avèk rejim sa, men sa l te fè ki bon, men fò w kontinye kenbe yo. Fò w di w ap kenbe sa. Se sa nou pa genyen lakay nou. Paske toutotan w ap krache sou kapasite ak zèv moun akoz li te fè yon mal, ou pa gen dwa janm bon, ou pa gen dwa janm avanse nan lavi w. Fò w gen kouraj tou pou w di, nan peryòd Duvalier, zafè pou on nèg gon machin, epi pou l ap bay lafimen twou nwa, se pa vre. Pase te konn gen tòl, machin nan pase, machin nan prale Jeremie, yo verifye machin nan. Yo kontwole machin nan. Sèvis sikilasyon fò w pase ladan pou al tcheke machin nan. Pase moun pa chen, ou pa ka pote moun nenpòt kòman pou ap pote moun pil sou pil. Ou son chofè kamyonèt, ou ap soti lakay ou, ou ap met pantalon ou nòmal sou ou, ou ap gen senti, ou ap gen chòsèt nan pye ou, e non sèlman sa tou soulye ou byen lase kòm yon sitwayen. Epi kamyonèt ou ap kondi a, ou sipoze bale l, si l sal pa gen moun k ap monte l. Men jounen jodi a, ou parèt nan yon kamyonèt, gon fatra depi 15 jou ladan, lè w di chofè w ta pase yon bal anndan kamyonèt la, li di w te kwè se nou k mete l. Men sa sa vle di. Se la demokrasi. Non, fò n poze tèt nou kesyon, èske, ki kote fatra sa yo te nan peryòd Duvalier? Sa k pase? Se pa sèlman wè kraze zo, se pa sèlman l wè l t ap toupizi, se pa sèlman wè gade n nou pa t gen dwa bay manti sou moun jan nou vle. Nou pa t gen lalwa bouch, se pa sèlman sa pou nou wè bon bagay yo tou. Wè bon bagay ki te fèt yo tou. Wè kòman peyi a te pwòp, gade sekirite a, gade kòman leta te konn fonksyone. Zafè pou yo bay yon nonm fon wout. I se enjenyè, l di tan kantite lajan. Yo chwazi ba l tan, li di l ap fè l nan tan. Li di l ap fè l nan twa kat mwa, yo ba li de twa mwa mete sou li. E pi kou lè a rive, o wi w ap vin em em devan prezidan, yo ap ba ou sa w merite paske w pa onèt. E lè w fè pon an, fò pon an bon paske yo ap met fanm ou anba e pi pou machin ap pase sou li. Ou pa ka pete kou ou pa ka pè. Jounen jodi a, yo bay la, yo bay nèg la on kòb pou l fon travay, nèg la fin kenbe lajan an, li boule l, li fon makak, apre sa l debake nan laprès, l ap vin di w se pèsekisyon politik. Non, non, non, non, non, non, pèp ayisyen. Atò, nan peryòd Duvalier pa t genyen majistra? Gon seri de maladi tankou tifoyid, malarya. M pa konnen si nou gen chans gran paran nou eksplike nou dosye sa. Se kay moun yo te konn ale yo al netwaye pase fè enspeksyon. Yo te fokis sou sante popilasyon an. Jounen jodi a nou nou mouri ki te mele nou. Dayè son mòk nan tèt ministè sante. On mòk an vakans. E jou l ap konte. Donk, medam, matmwazèl e mesye, fòk nou poze tèt nou kesyon ki kote fatra sa yo soti? Eske pat gen ministè travay, li toujou la, li toujou egziste, sa k pase? E sa ki tris frèz e sè byeneme, menm yon ayewopò ki te konstwi pou efase nan listwa, pou moutre moun sa pat janm vanyen, se touye l te konn touye sèlman, nou retire non l sou ayewopò a, nou mete tou se louverture. E mete n mete Tousen Louvèti la, se pa chanje nou chanje yon bagay ladan non. Se pa agrandi n agrandi espas la non. Se pa bèl nou fè l vin pi bèl non. Se just non an n chanje epi n pase yon kouch penti epi n fini wi. Pa gen anyen nou konstwi non. Si w pa respekte zèv yon moun, kòman w pral fè fè? Ki diferans ou pral montre m ant ou ansanm avèk moun sa? E frè se sè byeneme, de 87 jiska jounen jodi a, Ayiti ap desann nan lanfè. Pa gen anyen k fèt. Edikasyon zewo, sekirite zewo, sante zewo, manje zewo, tout bagay zewo. Men nan peryòd Duvalier frè se sè, gade byen, dosye pèpè ou a k ap flannen sou teritwa, li pa t konn konsa. Ayy moun kap fè sandal la, prezidan di gade pil fatra sa yo kanpe yo. Fò moun kap koud la, fò koutiri a manje ansanm avè zèv li. Fò moun kap fè sapat la, ebyen li kapab vann sapat yon fason poul reponn ansanm avèk bezwen fanmi l. E toutotan nou pa deside manje ayisyen, abiye ayisyen, konsome ayisyen, nap toujou nan kouri. Atò, nou pa t janm wè sa yo devan zye nou? Nou pa t wè yo? Se sèlman nou wè, kraze zo, elimine, ou fè w frekan, yo pase w o fil de lepe. Ou bay manti, o fil de lepe. Se sa sèlman nou te wè. Kraze zo, gade non moun ap pran egzil. Dènyèman gon moun ki di m konsa, wi men sa ki pase ansanm avèk misye, tout klas e e entelektyèl peyi a te oblije pati an egzil. Men apre depa Duvalier, tout klas. entelektyèl sa yo retounen nan peyi dayiti frè e sè byeneme retounen yo retounen nan peyi dayiti e la demokrasi men ki sa yo fè se lè entelektyèl ki te sore kouri ki te peyi a koz de divalye li te pati dè yo men tounen yo tounen 37 lane kote nou ki sa nou fè 37 lane fatra 37 lane nan plenyen 37 lane gade tapotay leogane jounen jodi ya. bèl ti zòn, bon ti van, pye bwa san fatra, pwa ti sandal ou, bèl jouk blan ou men longè, bèl chapo ou nan tèt ou, hein, ou monte machin ou tout vit desann, kade nan w ap pran bon van w ap file sou matisan. Ala traka pou lave kay tè. E medam, matmwazèlz e mesye map klè ansanm avèw se ke menm sa ki pase sou dosye Duvalier jan ou wè yo banalize, yo ap eseye efase tout sak te bon lakay li e sèlman sak pat bon an yo ap preche nou tout la sent jounen, se menm jan yo fè pou Jovenel Moïse. Yo dyabolize, montre ke prezidan sa pa itil anyen, li pa fè anyen. Yo pa p janm montre w bon kote a, ebyen se pa, se nan pa montre moun bon kote, tout lasent jounen chita la, fon politik hèn, montre moun rayi moun, nou pa janm montre moun, nou pa janm montre sitwayen, nou pa janm montre pèp la bon kote yon moun ansanm avèk move kote l, ebyen se sa k ap mete nou nan katchouboumbe. Paske, menm si ou tande. gen opozisyon nan lòt peyi kont on gouvèneman, opozisyon an son opozisyon konstriktiv. Ann pran pa egzanp, la an Repiblik Dominikèn, vwazen nou. Gouvènman an soti yon bidjè. Yo estime ke bidjè sa a, li twò wo, l ap pete fyèl popilasyon an. Ebyen yo menm opozisyon an ki sa yo fè? Yo fon bidjè tou. Yo di si yo te nan plas la, men kisa, men kisa, men kòman yo t ap aranje yo. E lè gouvèneman sa a desann, yo pa pral efase sa prezidan sa a te fè. Yo pa pral efase sa gouvèneman sa a te fè. Pwojè ke gouvèneman an te gen tan kòmanse, yo pa pral pran pase trè sou li pou montre ke moun sa yo pa t anyen, yo pa t itil anyen. Yo ap kontinye pwiske se lajan peyi a ki te kòmanse fè l, se pa lajan moun nan. Men nan peyi dayiti, wap gade w tande w gon minis travay, menm 3 tou rat, yo pral fè 2 zan la, yo pa janm bouche nan peyi a, gad eta pòtay Leyogàn, gon pakèt pwojè prezidan Jovenel Moïse te kòmanse, ou kapab raple w pwojè kanal irigasyon sou rivyè masak, e zèb ki pouse ladan, pa janm gen anyen ki fèt. Pa janm genyen anyen anyen ki fèt frè se sè byeneme. Te gen santral elektrik ki t ap konstwi ou pa janm gen nouvèl de yo. Te genyen divès santral ki t ap konstwi nan peyi a ou pa janm gen nouvèl de yo. Genyen plizyè izin alsfat ki t ap konstwi yo pa janm operasyonèl. Ò, nou bezwen konekte tout komin yo. Ou pa janm tande anyen. Yo fèmen sou sa yo se pou montre w ke moun sa a li pa t bon se manti sèlman l t ap bay. Ki sa w ap devni w menm? Eske w son bon ayisyen? Kisa w ap devni, kisa w ap fè tout otan nou kontinye ap preche popilasyon an hèn, rayi entèl, entèl pat bon. E de fwa frèz e sè byeneme, gen ayisyen ou kontre ki rayi yon prezidan, ki rayi yon moun, franchman w poze l kesyon kisa prezidan fè w, kisa sitwayen an fè w li pa ka ba w yon repons klè non. Li pa fout si di w poukisa l pa vle wè entèl non, se akoz lòt pa vle wè l ap pale pale pale men li pa janm chèche konnen men sa k fè yo pa vle wè entèl. Li pa bezwen konn sa, imedyatman l tande yo di moun sa pa bon li menm otomatikman l foure nan tèt li l pa bon. Nan jou pase an, ou te genyen majistra Pòtoprens lan Youri Chevry, se fantom 509 li te kreye olye l netwaye Pòtoprens. Atò pou majistra nan yon komin mesye, chak riyèl se gang, ou s on gang tou. Bagay la klè wi pèp ayisyen. Pase ou menm k ap viv Ozetazini, ou wè lè yon majistra ap debake nan yon zòn, kòman komisè a mete l opilan. Gen de bagay k ap pase nan komin nan, gen de dezòd ki fèt. Komisè a degaje l kou mèt Janjak pou l mete lòd, pou koze a pa rive nan zòrèy majistra pase l konnen l ka pèdi pòs la. Men nan peyi Dayiti, se majistra k ap bwè ansanm avè gang yo. Ou kwaze a majistra a, epi yon nonm lapolis ap chèche, ou wè l nan kòtèj majistra a. Èske ou konprann bagay yo? Donk frè se sè byeneme, pa rapò avèk sa k ap pase nan komin yo, pa rapò avèk sa k ap pase nan peyi a, M vin konprann ke se dirijan nou yo ki enmi pèp ayisyen an. Men fò pèp ayisyen an konnen tou, fò n sispann touye leta. Pase nou touye leta san rann kont. Lè dirijan yo pa vle pran responsabilite yo, pa sèlman di leta responsab paske ou fè pati de leta. Pran responsabilite ou, moun sa yo ki refize pran responsabilite, chase yo mete yo deyò. Ou rete nan yon komin, komin nan plen fatra, ou fè apèl ansanm avè majistra a, ou di ou bezwen materyèl pou netwaye, li pa janm di w anyen, l fèmen sou ou, l ap regle lòt politik sal, l ap regle dosye gang, ebyen nou menm nan zòn nan, nou mobilize, nou ranmase tout fatra, n al mete l devan meri a pou majistra la degaje l, si se salad l ap fè avè l, ke l fè salad avè l. Ke l fè salad avè l. Nou non zòn, wout pa ka fèt, lè lapli tonbe pwoblèm, n al kote majistra nou di majistra f degaje w fè ti bout wout la pou nou. Majistra rete l kalmende l kalmende l pa janm fè anyen. Ebyen veye lè lap vin nan zòn nan wonfle l anba makak fè l kite salòp. Oubyen lè manda l fini, li pral poze kandidati pou depite, pa di l anyen, veye l tann li rive, tann li vini menm nan espas la pou l vin ap preche nou pawòl sosis, diskou pouryanis, kenbe l, wonfle l anba makak pou salòp. Men malerezman frè e sè byeneme, Nou gon jan, lè moun nan parèt, li parèt avèk 3 ti mamit diri, 2 glòs lwil, okin kola, gade non tout lòlòj nou vire mil goud, viv entèl, viv entèl, tandiske si l te pase majistra l pa t bay randman, atò lè l depite l pral bay randman? Kalezon yon otan sans. Antouka, medam matmwazèl e mesye, anpil nan nou ki kite peyi Dayiti, ou wè reyalite a, ou wè ki eta Pòtay Leyogàn ye. Donk si kapital yon peyi eta sa, e lòt komin yo, e Kwadèboukè, e Taba, e Dèlma, e Petyonvil, kisa n ap di pou yo? Hum! Ayy! Peyi a son peyi ki spesyal nan tout sans. Medam matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a. Wouuyy wouuyy wouuyy M kriye pou pa chape jodi a frèz e sè M kriye pou pa chape Serye wi M kriye pou pa chape frèz e sè Gade sak pase. Ooh. On ti sos kabrit tou frèz e se on ti sos kabrit. On ti sos kabrit. M tande yon email monte sou telefon mwen. Chodyè nan menm. M ap kouri al gade si se imel konfimasyon pase m tèlman ap veye. Imel konfimasyon si bibi w an nan. Te gon bale nan wout la m tèlman ap prese m pa gade atè frèzise. M sot tonbe. Tout chodyè sos la gaye. Manje ti diri a tou sèch. Men sòs la. Sòs la gaye atè nan lakou a. Lè m rive m pran telefòn. Mwen se Facebook ki voye yon email bon mwen. E sak krache fye l. Si sòs la te gaye men se email Joe Biden nan apwouve. Mwen ta regrèt nèt, banm yon konsèy tanpri, banm yon konsèy. Kòmichò banm yon konsèy, èske mèt ranmase l? Ase m regrèt. M regrèt frèzesè. Lè m wè sòs la gaye jodi a, sa fè m raple m istwa Bouki a Timalis. Kite m ekspliko. Bouki ki te gen yon plè nan pye. Pyè a santi. Bouki pa konn sa pou l fè. Madanm pa ka sipòte Bouki. Pitit pa ka sipòte Bouki. Ooh! Depi sa w tande a. Gon jou. Malice vin kot Bouki. Li di Bouki konsa, Mon chè, m gon moun ki ka trete plè a pou ou. Bouki di, E vre? Li di, Wi konpè. Li di, Koman? Li di, Ou wè gwo kochon gra ou gen nan lakou a? Ou ap pran gwo kochon an. Ou ap touye li. epi w ap sele 3 milèt, w ap met tout kalite manje sou li, epi w pral anba forè a. Ou prale lwen, lwen, lwen, lwen, lwen, lwen, lwen, nan fon forè a. Kote lè w voye je ou sou prent mòn nan, pou pa wè okenn lafimen ditou. Epi lè w rive la, ki sa w ap wè? Wap mete tout bagay yo atè. Wap rale chodyè ou. Wap fè yon bouyon. Lò fin fè bouyon an. Wap manje l. A midi, wap kwi ton diri. E nan aprè midi, wap fon labouyi. Bouki di enben bagay la fasil. Bouki sele 3 milèt frèz e sè byen eme. Li touye kochon an. Men Malis di li pi kal reti yon ti kal kite la kay. Yap gade bouki net. Yap gade bouki no. Li pa ka ba yo. Madame nan di ale kouraj cheri n konpran pase fok pye sa geri li santi twop nan kay la. Lè l rive yon kote, l fè eeeaa! Se vwa l li tande reponn. Bouki di bon, la m bon. Bouki desele bèt yo, li mete manje, li mete kochon a tè. Li mare bèt yo nan manje. Apre sa, l al anba forè a l ap chache ti bwa pou l kapab limen dife. Li rive bonè. Nan chèche bwa chèche bwa, Bouki jwenn yon ti bout fè. Li pran ti bout fè a tou, pami bwa yo l foure l anba dife a. Bouki twonse kochon. Li mete vyann kochon. Li mete patat. Li mete tout bagay li fon bouyon frè e sè. Bouyon an bo a 9 è di maten. Lè Bouki pare pou l goute, Ti baton fè a sot anba dife a rip li kanpe devan Bouki. Li di Bouki fenk mouri. Bouki sot tonbe bip. Oh oh. Men, ti baton fè a frèz e sè, li gen tèt, li pa gen kò. Oh oh. Lè Bouki leve, li nève, li wè chòdyè a blanch. Epi ti baton fè a anba dife. Bouki met pwa sou dife. Mechè yo te di l la l fon gwo chodyè diri avèk sòs. Kou Bouki pral goute, ti baton fè rip li parèt kanpe. Tèt san kò di, Bouki fenk mouri. Bouki voup li tonbe. Tèt san kò manje l manje l manje chodyè a blanch. Epi di Bouki leve. Lè Bouki leve l jwenn chodyè a blanch. Bouki nève. Bouki di kèt, mwen m degaje m fè vye labouyi a kòm etan done manje demanje, mwen menm konsa m a bwè ti labouyi a pou m gen kouray pou m antre lakay. Lè Bouki fin fè chodyè labouyi l pral goute ankò, bagay la di Bouki fenk mouri. Blip Bouki mouri. Lè Bouki leve, li jwenn chodyè blanch. Lè Bouki voye je l bò pye l, li wè plè a geri. Bon ki gen ti kal lajwa kanmenm. Li sele bèt yo. Epi li prale. Li ranmase chodyè li prale. Tèt san kwa di, wap kite m la? Kounya, malere a pa manje depi m mate frèzesè. Pou l chaje tèt san kwa, pou l mete l. Pou l mete l sou yon milèt. Pou l ki kote bouki prale ansanm avè l, lakay li. Oh oh. Lè Bouki rive lakay li ansanm avèk Tèt san kò, Tèt san kò manje 3 chodyè manje. Lè madan Bouki fè manje, kou l pral, kou l pral separe manje a pou l bay timoun li di Bouki, madan Bouki, pitit Bouki fenk mouri. Yo tonbe, atè. Tèt san kò manje tout chodyè manje. De twa jou se konsa timoun yo kòmanse kriye nan kò Bouki kounya. Se vre pye a geri, men timoun yo kòmanse kriye. Bouki leve l al kay Malis, li di, Konpè Malis, bagay la difisil pou mwen. Ou sonje ou te di m al anba forè a men sa men sa pou m fè? Ebyen m ale, gon mesye k rele Tèt san kò k manje tout manje a. Li di m pap kite l anba forè a. M pran l m vin lakay l ansanm avè l. Depi m kwit manje, li fè nou tout dòmi l manje tout manje a. Malis di, E vre? Li di, Wi. Li di, Enben, pa gen pwoblèm, ann ale konpè, m pral wè ki sa m ka fè pou ou. Frè e sè byeneme, gen yon ti rak, men rak la se zèb sèch sèlman ki ladan, la gon bann pentad k ap ponn, epi Malis debake kay Bouki, Li di ton tèt san kò, a, gon kote n ap mennen w wi pou al manje, gen anpil ze la. Tèt san kò kontan. Kounye a Boubouki mate tèt san kò pou l pote l. Lè yo rive nan mitan zèb yo, yo mete tèt san kò chita. Epi nèg yo chache ze, yo chache ze. Yo fon gwo lo ze. Epi yo di, ton tèt san kò, ou mèt kòmanse manje, nou pral kontinye chache pou ou. Tèt san kò di, pa gen pwoblèm. Pandan tèt san kò nan mitan zèb la frèzesè, Bouki ansanm avèk Malis yo mache ansanm avèk galon gazolin yo avèk alimèt. Yo mete tèt san kò nan mitan zèb la epi tout sou kote a nèt yo vide gaz. Apresa yo pase yon alimèt, taww! Epi tout zèb yo woup yo pran dife. Tèt san kò nan mitan. Tèt san kò vole. L ap rele Bouki. Ou pa ta fè m sa. M gen ou Bouki. Malis ou pa ta fè m sa. Tèt san kò ponpe l ponpe l ponpe l ponpe l ponpe l ponpe l ponpe. Alafen, pandan mesye yo lòtbò, yo tande tèt san kò eklate baww! Eklate tèt san kò eklate, li mouri. Bouki a Malis rapwoche. Lè Bouki rive frèzesè byeneme, Bouki ap gade grenn bòy yo, l ap gade grenn pwa yo, l ap gade diri a, l ap gade moso yanm nan, l ap gade tout, l ap gade moso kochon yo frèzesè. Li gade Malis, li di Malis, m pa pèdi tout nèt non, m pa pèdi tout. Bouki bese atè a, l kòmanse manje moso kochon. Donk frèzesè byeneme, si Bouki te bese l manje moso kochon an, ki soti andèdan tèt san kò! Kòm sòs la gaye banm yon konsèy dim sa poum fè Dim kisa poum fè Eskem mèt bese atè a Antouka Kite repons paw nan kòmantè a paske bagay la konplike nan menm Medam matmwazèl se mesye jan kem te anonsew genyen komisè Muscadin. Komisè sila a, nan jou pase yo ki te mete anba kòd yon endividi ki t ap soti Fondènègre. Endividi sa ki te nan machin ansanm avèk madanm ni. Lè komisè a mande kòd telefòn, piti sa sèmante li p ap bay komisè a kòd telefòn. Ebyen, nan yon entèvyou komisè a bay, li bay plis detay sou tip sa, mwen envite ou tande avèk anpil atansyon. deklarasyon komisè Muscadin. Ou chèf, fòk ou chèf tout bon. Ou pa ka yon chèf popetwèl. Ou se otorite, fò w pran responsabilite w, prezante w tankou yon lidè. Zafè pou ti bandi ap vin ap pase dwèt nan bouch ou a, prensip ret prensip, ebyen sa w tande a, Komisè Muscadin li menm pa sispann mete prensip sou nèg. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken. Sa fè lontan wi m pa wè tip sa. Li retounen nan bayakou? Hum! Mwen di wi, kite yo kraze vye leta epi pwoblèm pou nou pi rèd. Notre chè senatè dan le paleman, li ki po. Gon ti pwovèb kreyòl ki di lè w ap leve tèt chen met zòrye se sa k pou rive w. Nòt kite. Gon seri de moun se pote pou n bay ou fè nan la repiblik. Gad jan lòt la pouse tab la byen pou l mete deyò. Ou tou wè l konn chaje machin. E pote nèg yo e nan al vote yo nan al mete yo nan palman. Sa nou te voye yo al fè. N ap kite. Ou bouyi moutad mesye! Moutad tèlman gou! He! Anpil nan nou pa konn moutad he! Ou gen pou chèche yon sak moutad nan yon jaden pòm de tè! Fò ekoute la he! Fanm andeyò ke je swi! Oh! Mòn! I love you so much! Ou chèche yon sak moutad! Lò vin nou byen lave! Epi w pile yon ti aran tok tok tok tok tok. Epi apre sa, ou met yon ti lwil, e ou tche. Ou fri aran. Ou fin fri ti aran ou byen fri, ou met yon ti piman. Sou gen zonyon ou ka mete, sou pa gen e pa gen problem. Ou met yon ti gout dlo tou piti. Gade nou, ou vire, ou fe aran so a kraze kol net nan dlo a. Apre sa, ou tann lel pral sech freze se. Ou ka anemi, ou janm tande moun andeyò anemi? Ki kote ki bon? Ki kote moun nan pral pase pou l anemi? Ou kale pòmdetè a fenk ou sot fouye l nan tè. Fèy moutad ou sot pran fenk ou sot kase l nan jaden an. E pa plante w plante moutad la non, just leve l leve nan jaden an, ou konprann? Epi sa w tande a, ou fri ti fèy la, ou kraze pòmdetè w lage ladan, apre sa gon jan w ap mache epi bòl la anba men w. Ou peze pòmdetè, ou pa gen tan pou pran kiyè. Plis fèy la epi wap manje. Epi nan demen lè wal twalèt, ou twalèt vèt. An tou ka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktatur se la pèl dè zanti. Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken. Sèl vòlè yo kap rete, ki vivra vèra, ki moura kaka. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante, bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo, orevwa a la pwochèn, bizou bizou one love.